Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable voter baou une nouvelle émission. Nous sommes le samedi 6 mai 2023. Très bon week-end à chacun de vous. Bon week-end à toutes les qui ont même branché du côté des États-Unis, Canada. Aïe, ma reine, comment ça va? Ça fait un bail que je t'ai pas entendu, ma reine Carmélite. Mon frère, mon grand frère Alex. Alex, est-ce que tout est ok? Jay, ça va bien? E nap salye lovely, darline, tout zanmi nou yo ki nan santo a nap di yo kenbe rèd pa moli e tout ayisyen an jeneral nou avèw e nap toujou bò kotew pou kapab enfòmew 7 jou sur 7 24 heures sur 24 alò se parti pour cette émission 2 genyen 2 moun ki yo menm au cœur de l'actualité depi anviron une semaine. Gen youn ki fèk kòmanse ap pale. Men sa ki fèk kòmanse ap pale a m ta kapab di li jwenn plis atansyon pa bò kote piblik la. Moun sa se Snaypè. Snaypè nan dènye moman sa yo vin yon pèsonalite tanteme pa la popilasyon paske moun yo di tèt yo ke si yo ta genyen plizyè Snaypè nan lapolis lan, Yo ta genyen plizyè snaypè kòm dirijan yo, ebyen finalman yo t ap jwenn yon bout avèk bandi yo. Paske snaypè sa a se youn nan moun ki demontre tout atachman li anvè pèp sila k ap soufri, anvè peyi sa a ki nan anpil difikilte. Lòt moun nan se Izo, Izo Vilaj de Dye. Men ekoute jounen jodi a la a si izo tonbe anpil moun ap bat bravo la repiblik lap sove e m ta kapab di genyen o final yon hèn yon hèn de la part de sniper pou li wè e imajine kòman bandi ap bay pwoblèm e pi polisye yo pa kapab vare sou bandi jan yo ta dwe fè sa. Nan sèn sa a ki ap pase jounen jodi a la a, li pa revyen ak sèten moun k ap fè de kòmantè sou rezo sosyo pa rapò ak operasyon oubyen pseudo operasyon lapolis ap mennen. Rete a distans voye grenn bal Li kapab itil wi, men lap itil nan sans ke ou anpeche nèg sa yo yo soti. Si lapolis li rete a distans lap voye bal, e nèg yo ap reponn, e pa gen moun ki kapab soti nan vilaj lan, sa vle di gon nòt pozitiv. Men si w rete a distans, wap voye bal, epi bal ap kontinye. Vin jwenn vilaj c'est un coup d'épée dans l'eau. Snaypè bay fason pou yo kapab sènen mesye sa yo. Se ansèkle yo tout kote epi si gen pye k ap mete atè pou yo mete pye atè pou yo frape jenn gason. Genyen 2 videyo ki yo menm trè viral sou rezo sosyo. Se videyo kote Izo avèk yon zam nan men l epi l ap tire. Videyo sa a, li sòti nan yon pèspektiv de pwopagand. Gen moun ki di, se videyo ki anrejistre byen lontan. Gen lòt ki di tou, videyo sa a, li fèk sòti. Dan lè de ka, m ap fè yon grenn analiz pou m di nou si yon chèf de gang nan afwontman a distans je byen presize a distans avèk la polis e chèf de gang sa il se fè filme ou byen il se fè prendre an mòd video byen si di tèt nou ke gwoup la li poko an danje pase banm di nou bagay si la polis ap batay avèk yon bandi lè bon bal cho ap tonbe m pa kwè bandi an pral nan zafè anrejistre video non si la polis tande byen sa m di a. ap kwense yon chèf de gang ak kout bal m pa kwè chèf de gang sila li pral gen chans pou se fè yap fè video sa vle di jan bagay la ye la m ta kapab di danje a li kab petèt a 10 pousan men anpil moun di. La polis fok ou bay volum. Bay volum kom si nan sans ke olye pou nou wè izo sou on video ki li menm avek zam ni nan menl ap fè one man show li ta plis evidan pou nou wèl kap kouri de preferans la pèp la ap bat bravo tout sè video filme ou byen anrejistre par se klan nou ta kapab di yo konstitye eee yon eleman de revolt. pou popilasyon sa vle di popilasyon an li menm li wè nèg sa yo devan je l toujou se kòm si nèg sa yo la pou lontan ou konprann byen wi sa vle di se pnh lan se polisye yo ki pou mete kran pou mete yon bout kelke swa jan sa ye videyo sa yo ki sòti an se de videyo pou kapab fè kan menm divèsyon e menm lè yo te la lontan yo pot ko sòti yo te kite yo la pou te kapab fè divèsyon. Donk sa vle di ou wè, bandi yo ap batay e y ap itilize anpil strateji. Men, figurez-vous bien, gen anviwon 3 moun ki anpeche polisye yo vanse sou bandi. Sè 3 pèsòn la se, m ta kapab di lekip di CSPN. Ekip CSPN nan ki gen ladan li premye minis, minis jistis, minis enteryè epi chèf de lapolis. Donk moun sa yo si yo te vle vanse sou bandi tout bon vre, bandi yo t ap jwenn. aktivite nan men yo. E malerezman, polisye yo ap batay, polisye ki gen detèminasyon, ki gen devouman, y ap batay pou kont yo. M ap kite nou ak Claude Joseph pou inisyativ Bwa Kale a. Bon koute, nou menm nou klè sou sa. Konsèy minis ki la a, yo genyen pou yo dezinye, evidamman, Swit a demand pèp la ki nan lari ki dekrete pèmanans ak koukou wouj dèyè gouvènman sa a, pa bliye se pa sèlman dèyè bandi yo, se dèyè gouvènman sa a. Donk, pou pèp la ki dekrete koukou wouj pèmanans, li enpòtan pou konsèy minis yo chwazi nan mitan yo, nan lespri atik 149 la, yon lòt minis. E minis sa a. Kòm Premye Minis pou yon ti bout tan, l ap gen sèlman 30 jou. Nan 30 jou sa a, l ap gen pou l fè konsiltasyon ak tout lòt fòs viv nasyon an pou kanpe yon gouvèneman de konsensis nasyonal. E gouvèneman de konsensis nasyonal sa a, se li menm ki pral gen pou l òganize eleksyon. Se li menm ki pral chanje konstitisyon an. Se li k ap chache kwape ensekirite a. Ede, prè e ap travay. Nan tout peyi a, si gen eleksyon, n ap nòmalman patisipe. Men se pa patisipe nan eleksyon ki pi enpòtan pou nou. Se dabò genyen bon kondisyon sekirite pou moun al nan eleksyon. De tèl sòt ke se pa zòn de non dwa yo ki yo menm pral bay dikte a sa ki gen pou fèt yo. Donk nou menm evidamman n ap travay nan peyi a, w ap wè ke ede se sèl pati politik oubyen youn nan pati politik ki pi aktif an nan peyi a nan konsiltasyon popilè. Paske nou pa kwè se la a ou ka chita oubyen nan yon ti kay ou ka chita pou pran pouvwa a. Nou kwè ke se nan eleksyon ki se yon randevou ant pèp la avèk moun ki vle al nan eleksyon yo. Pou Nou ale epi pou Nou pran pouvwa Nou pa kwè ke w ka pran pouvwa sou sa ki enpòtan pou Nou fòk konsèy dè ministre chwazi nan mitan yo nan lespri atik 149 la yon lòt minis kap yon premye minis pou yon ti bout tan e lòt premye minis sa pandan 30 jou gen pou l fè konsiltasyon popilè ak tout sektè alò nan vi nasyonal la e se yo menm ansanm ki pral fòme yon gouvènman de konsensis E se gouvènman de konsensis nasyonal sa a ki dwe òganize eleksyon, chanje konstitisyon, kwape ensekirite a. Bon, pèspektiv yo se kontinye fè e travay ke n ap fè la a, konsiltasyon avèk popilasyon an, mete pati a kanpe nan tout peyi a, travay sansiblize popilasyon an pou efektivman si gen eleksyon jan nou sot di l talè a pou nou ale nan eleksyon donk se pou nou menm yon objektif a kou e a mwayen tèm pou nou menm mennan sa ki enpòtan ede pa kwè ede pa kwè ke nou kapab al nan eleksyon pou nou pran pouvwa e jwi les avantaj di pouvwa. Nou kwè ke pouvwa se yon mwayen pou amelyore kondisyon materyèl degzistans pèp ayisyen an. Se sa nou kwè. Kouwè m toujou di l la, batay pèp ayisyen pa genyen an, se batay li pa janm mennen an. Nan moman sa a, peyi ap travèse yon kriz miltidimansyonèl. Se yon kriz politik, sosyal ak ekonomik. Politikman peyi a san gouvènay. Nou fas ak yon gouvènman dekriye, ilejitim, enpopilè. Apre prèske 2 lane sou pouvwa a, rezilta a se zewo bare. Se poutèt sa, popilasyon an ba yo katon wouj. Jan nou tout konstate l, Ariel Henry pa manifeste ankenn volonte pou jwenn solisyon ak kriz gouvènans sa a. Pandan plizyè fwa, li deside pase anba pye kèk sektè nan vi nasyonal la ki te montre bon jan volonte pou rezoud kriz sila. Jan nou tout konnen l, Ariel Henry pa sensè. Ekonomikman lavi a vin ekstrèmman chè. Moun pa ka manje. Moun pa ka peye kay. Pri tout pwodui premye nesesite yo tankou lwil, pwa, mayi, diri, espageti, bannann, moute tèt nèg. Kanta pou gaz la ki se yon pwodui transvèsal, pèp la pa ka jwenn sa. Enflasyon an. atenn ba 50 pousan, ki vle di, ki vle di, pèp la vin 50 fwa pi pòv, pi vilnerab, pi mizerab. Goud la tounen zòrèy bourik. Anvan 7 jiyè 2021, pèp la te bezwen anviwon 90 goud pou l jwenn yon dola. Jodi a, pèp la bezwen 168 goud pou yon dola. Difikilte ekonomik sa yo se rezilta movèz jesyon ki chita sou koripsyon, nepotism, favoritism ak kliyantelism. Sosyalman, n ap viv yon moman kote klas mwayèn nan disparèt. Ti machann, madan sara, bizismann, peyizan dekapitalize nan peye ranson pou zafè kidnaping. Medsen, enfimyè, pwofesè, avoka, enjenyè. Jenn fanm ak jenn gason ki reprezante avni peyi a kouri kite l pou al chache lavi lòt kote. Anpil moun ap kite peyi a akoz ensekirite ak kidnaping. Sitiyasyon sa a ranfòse yon sistèm ki te deja chita sou inegalite ak enjistis sosyal, kote moun ki pòv yo, vin pi pòv. Kriz sa a gen yon enpak sou lavi fanm ak tifi an patikilye. Yo sibi tout fòm vyolans, tankou vyolans fizik, vèbal ak seksyèl. Fas ak sitiyasyon malouk sa a, pèp ayisyen an reyaji. Li dekrete pèmanans, li deklare koukouwouj kont ensekirite ak kidnaping. Pati politik ede ap felisite pèp ayisyen an pou angajman l, kouraj ak detèminasyon l nan batay l ap mennen kont ensekirite ak kidnaping. Ede ap pwofite moman sa a pou l salye travay fòs lòd yo, malgre Ariel Henry pa ba yo mwayen men yo deside akonpanye pèp la nan batay l ap mennen kont ensekirite a. Ede kwè tou chwa souveren pèp la fè pou l asire dirèkteman sekirite l nan plizyè katye se yon imilyasyon nasyonal ak yon lòt echèk pou Ariel Henry ki pa gen okenn lejitimite ak konpetans pou kontinye ap mennen bak peyi a. Nan sans sa a, pati politik la mande pèp la pou li aji ak anpil. Entèlijans. Ede ap envite pèp la pou l kontinye fè koukouwouj dèyè bandi nan tout katye yo epi renmèt yo bay fòs lòd yo. Ede envite pèp la tou pou l renmèt bay lapolis tout zam ak lòt materyèl ke yo rive sezi nan men atoufè yo. Pandan pèp la ap kontinye pran responsabite l douvan aksyon kriminèl yo e de ret kwè se bon jan politik piblik k ap ede n atake tout kalte rasin ki lakoz kriz ensekirite istorik sa a e de kwè Ayiti bezwen bon jan politik piblik ki ka bay timoun yo ak jèn yo yon lòt pèspektiv. Pati politik la kwè peyi a bezwen bon jan inisyativ ekonomik ak sosyal ki pou kwape lamizè, povrete ak chomaj k ap fini ak popilasyon an jounen jodi a. Ede kwè Ayiti bezwen enstitisyon solid ki ka rive kontwole koze zam ak minisyon k ap antre ilegalman nan peyi a. Ede kwè tou, peyi a bezwen yon sistèm jistis djanm ki ka jije ak kondane gran nèg ak politisyen k ap enpòte epi simaye zam ak minisyon toupatou. Yon lòt kote, Edekwa se dirijan konpetan ak vizyonè, ki soti nan bon jan eleksyon, ki ka retire peyi a nan kalfou difisil l ap travèse a. Nan sans sa a, Ede ap mande pèp la pou l mete bon jan presyon, bon jan mobilizasyon sou Ariel Henry pou l kite pouvwa a, epi pou nan lespri atik 149 konstitisyon an, pou Konsèy Minis yo chwazi yon Premye Minis nan mitan yo pou 30 jou. Pandan 30 jou sa a, PM pou ti bout tan an ap gen misyon pou l jwenn yon konsensis nasyonal ak tout fòs viv nasyon an pou fòme yon gouvènman k ap gen pou misyon, 1 kwape ensekirite, 2 chanje konstitisyon, 3 òganize eleksyon. Ede vle pèp ayisyen an konprann sitiyasyon peyi a pa yon fatalite. yon pèp ki fè revolisyon ki akouche 1804 la, yon pèp ki goumen kont lokipasyon, yon pèp ki te rive derasinen diktati fewòs Divalye a, se yon pèp ki gen randevou ak listwa e ki dwe kontinye batay pou konstwi yon Ayiti nan dimansyon bèl istwa sa a. Ede ap raple pèp ayisyen an ki se. Li ki souveren. Se li ki granmoun tèt li. Se li menm tou ki gen solisyon kriz tout kalte k ap brase bil peyi a. Ede kwè, lè a rive pou pèp la pran bon jan angajman nan responsabilite istorik li genyen pou l remete Ayiti kanpe. Ede kanpe bò kot pèp la, e pèp la mèt konte sou ede pou konstwi yon Ayiti nan dimansyon listwa. Konsta ou fè, tablo sonb ou sot drese nan sa ki gen awè ak feblès lajistis la, nan sa ki gen awè ak yon ansanm de aksyon k ap pase nan peyi a e ke yo pa ka gen solisyon, se. Yon tablo ki montre efektivman gouvènman Ariel Henry a li fayi ak misyon l. Kidonk, nou kontinye ap ankouraje popilasyon an pou dekrete pèmanans nan lari a, men pa sèlman kont ensekirite, egalman kont lavi chè a, kont goud la ki tounen zòrèy bourik, kont pri pwodui premye nesesite yo k ap ogmante tèt nèg. Donk dekrete lapèmanans kont tout sa ki pa fè yo plezi. Donk, li ekstrèmman enpòtan jodi a, piske konsta nou fè a se yon konsta ki ekstrèmman objektif, Ariel Henry pa kapab. Gouvènman ki la a pa kapab. Donk, pèp la dwe pran desten l an men. Pou dezyèm kesyon an, mwen sèlman ap kite sa ak biwo premye minis lan, ansyen premye minis lan, li menm la a, reponn kesyon sa a, paske mwen kwè ke yo gen pou yo pwononse yo sou sa. Men sa ki sèten. Ayiti se yon peyi, se pa yon savann. Ayiti se yon depotwa, se pa yon savann. Gen yon volonte ejemonik lakay vwazen nou pou fè Ayiti tounen yon aryèkou dèyè lakay yo. Donk, mwen menm kòm ansyen minis afè etranjè, m te toujou kanpe kont sa, kòm premye minis m te toujou kanpe kont sa, e kòm yon dirijan pati politik, mwen toujou kanpe e pwononse m kont sa. Donk, se nan sans sa efektivman, genyen yon aksyon sitwayèn. Apre, nou genyen de rezon pou n kwè 53 otorite an Repiblik Dominikèn enplike nan koripsyon a grand echèl, ke yo enplike nan blanchiman ilisit, yo enplike nan trafik de stipefyan, nou mande pou gouvènman ayisyen an sanksyone yo e menm jan lòt peyi fè l pou nou. Paske nou kwè nou granmoun, Fenomèn ensekirite a te la e li te tèlman la yo asasine yon prezidan an fonksyon sou rèy ou a. Men kisa w te fè pou peyi a pa t rive la a? Mèsi. Mèsi. Alò m ap raple nou ke konferans de près sa a pou laprès sa se inisyativ pati politik Lèzangaje pou le Devlopman. Men sa m kapab di w. Si wap fè yon bilan de gouvènman k pase a, enben nan 5 an, nan anviwon 4 an e 6 mwa, ou pa jwenn otan de kidnaping ki fèt nan mwens ke 2 zan sou gouvènman Ariel Henry a. Nou di l klè ke ensekirite a se yon fenomèn istorik fò l kwape. Men gouvène se prevwa. Ariel Henry moutre li ekstrèmman enkapab pou li jwenn yon solisyon ak pwoblèm sa. E jodi a pèp la klè. Li klè, li pran lari a pou l di ke gouvènman sa enkapab. Pa bliye, nou, y ap pale de koukouwouj e, e, oubyen pèmanans. Men pèmanans lan se pa jodi a non, se pa jodi a oubyen bwa kale a. Se. a, premye seri de koukouwouj ki te fèt la, li te fèt dèyè gouvènman an. Malerezman, jodi a gen yon pakèt aktè politik ki fè silans paske gen yon spèkt de sanksyon kont de moun si yo mobilize. Nou menm nan ede, nou pa kwè sa. Nou kwè ke fòk pèp ayisyen an mobilize e lap inisyativ pa nou. Nou genyen pou nou pran desten nou an men, pou nou mache nan lari a pou nou mande pou gouvènman ki la a, bay talon puiske yo pa kapab donk sa se pou mwen menm yon bagay ki se yon enperatif se yon obligasyon se yon obligasyon donk nou mande pèp ayisyen an pou l kontinye pran desten l an men. Bon premye bagay map di w se ke pati politik ede poko pran okin pozisyon pa rapò a. Tretman yo enflije ak Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn yo. Pozisyon sa a se pozisyon pa m kòm ansyen Premye Minis, kòm ansyen Minis Afè Etranjè e kòm yon militan politik. Dakò? Mwen toujou pran responsabilite m devan listwa. Lè m te minis afè etranjè, lè te gen evènman k ap pase anba pon Texas la, non sèlman mwen te Meksik, men dezyèmman nou te voye konsil jeneral Atlanta a ak konsil jeneral Chikago a anba pon an. pwal rankontre avèk popilasyon an. Alò gen yon tantativ pou yo travesti listwa a. Men sa a li gen archiv yo la. Se pou m di w ke nou toujou manifeste kont deriv e tretman inimen ke Ayisyen ap sibi kèlkeswa kote. Bon evidaman, Gen yon batay ki klè ke m chwazi. Paske gen yon volonte ejemonik lakay Dominiken yo, men patikilyèman iltranasyonalis ak rasis yo, pou yo fè Ayiti tounen yon aryèkou dèyè lakay yo. Donk, mwen menm mwen pran batay sa a. E mwen envite tout lòt moun ki kwè egalman fò nou batay kont rasis. Fò nou batay kont move tretman y ap bay Ayisyen, vin jwenn nou, paske mwen kwè ke nou kapab batay e nou kapab anbrase de koz konplemantè. Mèsi anpil. Mètnan pou sa ki gen a wè, pou sa ki gen a wè, pou sa ki gen a wè ak deriv nan konsila yo, vann paspò, mèsi anpil, donk se yon sitiyasyon. ke mwen menm lè m t ap travay kòm minis afè etranjè mwen te batay kont li anpil e gen yon seri de bagay k ap fèt la se swit avèk de travay ke m te fè nan ministè afè etranjè paske mwen menm lè m rive nan ministè afè etranjè pa bliye nou konbat nepotizm se pou la premyè fwa anndan ministè afè etranjè ou genyen 50 jèn gason ak jèn fanm ki soti nan sèvis entèn ki al sèvi peyi a nan diplomasi a san yo pa genyen yon senatè ak yon depite ki te parenn yo. Se premye fwa nan diplomasi a. Se pa senatè, se pa yon jounalis, se pa yon ti zanmi ki refere moun anndan misyon diplomatik yo. Se sou baz konkou e sou baz konpetans. Se poutèt sa, se yon sèl fwa nan tout listwa administrasyon piblik la, yon minis ap kite yon ministè, tout anplwaye anndan ministè a endistenkteman soti pou yo al di l se nè kèn orevwa.